Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 17 avril 2023 lendi 17 avril 2023 deja trè bòn joune a chakun de vou epi nap swete ou pou pase yon trè bòn semèn an nòtre konpayi les enfo pou vou genyen daprè anpil enfòmasyon kap sikile e kèk jounal anliy tou Gen yon polisye ki mouri nan Kwadèboukè. Yon polisye mouri nan Kwadèboukè dimanch 16 avril la. Polisye sa se François Samuel, yon ajan 27 tièm pwomosyon nan pnh. Daprè enfòmasyon ki pibliye pa Sendika Nasyonal Lapolis, Synapo a, viktim nan mouri pa bal nan zòn Duval, komin Kwadèboukè. pandan li ta pral travay. Deja gen yon videyo ki ap sikile. Gen yon premye bout videyo ki dire anviwon 45 segond. Mwen vin jwenn yon lòt videyo ki dire yon minit 45 segond. Mwen wè yon ti konfizyon tou piti nan lanmò polisye sa. Premye bagay m ta kapab di, eske videyo m ap gade a li an rapò oubyen li an lyen Ak asasinay polisye a eske se pa yon lòt moun? Si se polisye a kòman fè misye fin tonbe epi machin nan kontinye ap mache ale e nou tande menm vwa ki tap pale nan kòmansman videyo a vwa sa kontinye ap pale. Sa ta vle di si se ta polisye a misye pa mouri vre oubyen se ta yon lòt moun? Nèg yo atake e moun sa li menm li pa pèse, moun sa rive ale kanmenm. Konprann byen wi sa map di nou an. Men tout kote nou ta kapab di lanmò polisye sa a li konfime. Se kelken ki li menm toujou sou TikTok. Se yon veritab motivatè. Se moun ki toujou ap bay konsèy. Ensi ke frè dam li yo pou l di yo, ekoute fèt atansyon, pa pran randevou ak nenpòt ki moun, nenpòt ki kote. Kesyon fanm se bagay pou nou plis prudan ladan li. Ebyen, daprè sendika lapolis lan, polisye sa li menm li pèdi lavi l. Alò, pou tout moun ki ta renmen gen videyo atak sila, paske m pa vle di atak sa ki te fèt la se sou polisye a dirèkteman, piske Synapoha li menm ki se sendika nan lapolis lan, li konfime ke polisye sa li menm li pèdi lavi l. Bagay yo grav. Men sèl sa m kapab di. Si se sou wout sa m ap gade a la a, pou polisye sa ta mouri, konnen polisye sa mechan. Gen de zòn nou pa gen dwa janm pase ladan yo. Nan deplèz ak moun ki rete ladan yo. M santi ke sa m pral di la a, li kapab yon kout kouto. Men, gon seri de zòn mezanmi, ran mwa fouwousaj, nou pa bezwen janm pase la. Ben wi! Paske, lè w pran yon zòn yon chèf de gang rete ladan l, imedyatman, Fèt li pral rive, li mache bay tout ti malere anvlòp. Menm wè chèf de gang sa l pa chache wout kote m ye pou l ta voye anvlòp ban mwen. Paske se nan zòn kote m te rete. Donk, m panse l ta bon paske m ta fè yon anons la, m ta di gen yon vòlè, gen yon kriminèl ki ap fete epi k ap mande moun, k ap ransone moun pou l kapab fè fèt li. Poukisa lè nou al vòlè pito, nou pa chache pou nou bay popilasyon an. La ankò, sa son ekzaksyon. Fòk mwen di nou ke video a deja disponib pou tout moun ki bezwen, ebyen ou kapab wè l. Men mesye banm di nou yon bagay. Nèg yo mechan. Premye bagay map di tèt mwen se ke si ou menm ou gen chans wap gade video sa, wap wè gen yon kamyon. Pandan sitwayen an li menm al double kamyon an epi se le moman de twa nèg parèt la w tande kèch kèch kèch nèg yo pete bal epi nèg yo fè zak yo men o final nou pa kapab di si se yon lòt moun men de tout fason w ap jije ansanm avèk nou wa wè kòman nèg yo kriyèl nan peyi dayiti tèt chaje m sèl sa m konnen gon seri de wout Yo pap janm nan jewografi m. E gon seri de wout tou, si pou m pase ladan yo se vè lè in è di maten, de zè di maten. Paske nan lè sa a, se paranòy ki nan lari. Se malfèktè ki nan lari. Bandi ak zam pap nan lari nan lè sa a paske yo konnen yo pap jwenn afè nan moman sa a. Se nan moman sa a mwen menm m fonksyone. Se nan lè sa a m pran lari. Kwadèboukè, il fut un temps, se te youn nan pi bon zòn ki te gen nan Pòtoprens. Se te kote tout moun ki nan klas mwayèn nan te fikse pou te kapab achte yon bout tè pou konstwi yon ti kay. Men jounen jodi a la a, konte sou dwèt ou konbyen moun ki kite Kwadèboukè, konbyen kay k ap konstwi ki pa rive acheve akòz bandi k ap fè lalwa, konbyen kay bandi Sezi! Nan komin sila a, konbyen sitwayen yo kidnape? Konbyen polisye ki mouri? Konbyen lekòl ki fèmen? Konbyen biznis ki fèmen? Poze tèt ou kestyon sa a. Epi, moun ki pou ta reponn ou an, podyab, li pap ka reponn ou paske menm li menm tou m gen enpresyon ke l ap plenyen pou ensekirite. Se bòs Leta, papa. A ba wi! Leta li menm tou, l ap plenyen pou fenomèn ensekirite a. Ki kote nou prale? Se sèlman sou lanmè a nou ye, e se dlo nou wè devan nou, nou poko ka wè tè. Pwoblèm. Ofinal, polisye a li menm li pèdi lavi l. Paske enfòmasyon yo tonbe konsa, bandi 400 mawozo touye yon polisye toupre ti pòs ki nan blòk Rakèt la, Kwadèboukè. Polisye sa. te sou yon moto. Kriminèl yo t ap siveye l. Yo krible l ak bal. Polisye sa a toujou ap pale sou TikTok. Anpil lòt ajan te konn pale misye paske li afiche l twòp. Daprè sa ki pale anndan menm komisarya Kwadèboukè a, te gen move grenn nan mitan polisye yo k ap fè antèn pou bandi. M pral pale avè nou la a wi. Sonje byen chèf gang Izo te denonse sa deja kote li te fè konnen chaje polisye ki nan gang 400 mawozo a. Bagay yo tris anpil bandi yo pran kontwòl zòn lan nèt spesyalman blòk Duval ak Rakèt. Polisye nan gang, gwo chabrak ap sipòte gang epi se konsa sa ye. Polisye sa m panse ke li manke entelijan. Li manke entelijan dan le sans ke gen kote ou ye, si w kontinye ret la, si w kontinye ap pase la, a fèk ki gade w. Men ekoute sa fè mal. Kounye a moun k ap fè kòmantè yo, move kòmantè anba emisyon m yo, emisyon ki gen rapò ak bandi, fòk nou vini la a di kisa nou panse. Paske, konprann byen sa m pral di nou an, lè on nèg ou se yon polisye, li valab pou tout moun. E polisye ki antre nan lojik sa, se ke li mete tèt li nan yon sitiyasyon difisil. Koute byen sa m pral di nou an. Lè polisye yo ak zong yo ap fòse fè operasyon, Pou kapab trake sèten bandi, antre parantèz ti bandi pwèl pete, epi ou menm ki se frè dam ni ou bò kote l, w ap gade pou wè sakrifis k ap fèt epi lè pral gen operasyon se menm ou menm k ap rele chèf de gang sa a pou di yo pral dèyè w. Konprann byen wi sa m ap di nou an. Tou sa se yon pwoblèm lajan paske lè yon nèg polisye ou pa touche vrèman e gang nan lè w ap kolabore ak yon gang ou touche pi byen ke enstitisyon an. Se la le pwoblèm. Men m panse ke a chak fwa yon nèg ou fin fè sa, ou s on polisye ou bay antèn sou yon lòt polisye parèy ou, epi aprè èske lè w jwenn yon plat manje w ap manje, ou kenbe yon boutèy byè nan men w, èske w ap santi w alèz? Eske w ap gen yon trankilite despri chak jou pou di ke a mwen m fyè deske mwen se yon polisye? Kesyon sa a m kwè li p ap gen repons. Men ekoute, to ou ta m gen enpresyon ke gen sa n ta kapab rele yon remò de konsyans k ap frape nou kanmenm. Paske ou wè manti, manti fè sa l vle. Men jou l tande verite, li fremi. Mal kouri nan tout chemen ke li vle, men jou l kwaze avèk byen, l ap fremi. Se sa pou nou konprann. Polisye a tonbe, setom la ki li menm toujou sou tiktok, veritabl motivatè, ebyen se la lavi l bout. Ayiti, ti bout tè sa, lè w soti, ou p ap janm konnen ki lè w ap antre. Wi, priye Bondje, paske se nan yon jungle nou ye, Se nèg ki gen zam nan men yo ki lyon. Se nèg sa yo ki ipopotam, se nèg sa yo ki elefan. Nou pa menm yon yèn nan jeng sila a paske yèn yo yo menm lè yo fè koloni yo konn menm rive kouri dèy lyon. Men nou pa kapab. Nou pa kapab. Kounye a la si nou fè yon lòt ti analiz se ke videyo nou te wè sitwayen ki nan machin nan Nèg yo vide bal sou li an se pa le polisye. Konprann byen wi, se nè pa le polisye paske polisye a li menm deja gen konfimasyon ke li pèdi lavi l. Sa se yon lòt video datak kote nèg yo vide kout bal sou moun sa a nou pa fin konnen idantite li ebyen aparaman moun sa li menm li ale kan menm. Dosye ti makak genyen yon bagay ki parèt trè konplèks. Non, m ta kapab di, èske se posib pou m di fuite de Ti Makak? Paske bagay la rèd anlè a, e èske Ti Makak toujou anlè a? Èske Ti Makak jete li? Sa se la grande question. Gen konfrè nou TT ki fè yon tweet Oubyen yon post pou dire ke Ti Makak te an danje. Ti Makak antre yon kote, e kote li antre a, aparaman yo ta sanble wè tras de san. E Ti Makak rive ale yon lòt kote. Ki kote li te ale? La grande question. Eske Lapolis konplis? La grande question. Eske anpil gwo potanta nan zòn nan konplis? Sa se la grande question. Men sa ki sèten se ke lapolis vle tout bon vre mete dòmi nan je ti makak. Ti makak rive nan yon moman kote ke m ta kapab di li fè twòp bagay. Li fè twòp bagay se kòmsi jan Odma te rive a li tèlman peze sou akseleratè lan ben lapolis oblije di bon nou pap bay misye chans nou lage dèyè ti makak. Pandan nèg yo lage dèyè ti makak fòn di byen ke genyen mesye sa. Ti makak Li sou tiktok Tande byen wi Ti makak sou tiktok Epi Ti makak ap fè chèlè Sak pase konsa Eske enfòmasyon Nou tande yo nou menm Se fos enfòmasyon Anben di tèt nou sa Paske Si la polis pati dèyè yon nèg epi yo gade wè nèg la poste sou tiktok e jan map gade a la ti makak si video sa a resant ti makak pa blese haa konprann byen wi si video sa a son video ki resant konnen ti makak pa blese kòm mwen menm m pa sou tiktok map mande tout moun ki sou tiktok yo al fon gade pou mwen pou wè si sitwayen an E foto sa son foto resant pou m kapab detèmine le vrè du fo nan koze sila. Men, mesye banm di nou, peyi sa a, li pa pral ankenn kote. Peyi sa a son peyi ki fini. Peyi sa a, m kwè se Bondje nan syèl la sèlman ki pou di yon mo pou li. Ah wi paske bagay yo grav. Ariel pa vle di anyen. Tou va byen pou Ariel Henry. Tou va byen pou la kominote entènasyonal ki anpil fwa ap fè yon sòt de parad la pou montre ke yo trè sansib pou Ayiti, pou kòz pèp ayisyen an men elas pa gen ankenn detèminasyon, pa gen ankenn volonte sinon se yon volonte makiye, se yon detèminasyon makiye pou fè nou konprann ke. Yo anvi fè kichòy. Men, ann poze tèt nou kestyon pou n di, si enterè moun sa yo te menase nan peyi Dayiti, yo t ap gen tan entèveni kanmenm. Pèp Ayisyen, mare ren nou. Pwoblèm nan an fas, nou pa kapab afwonte l. Men, sa k ka priye priye. Si nou ka kenbe yon balèn, jete dlo, an nou fè l. Moun ki kapab retounen alasous,